Zanmim Bondye beniw frèm. Bondye beniw mwen kontan mwen rejwi jodia e mwen rann aksyon de gras a Senyè a paske se li menm ki ba nou opòtinite sa ki ba nou privilèj sa chak fwa nou rankontre chak fwa nou ansanm pou nou pataje la parole de Dieu chak fwa nou ansanm pou nou adore se le Senyè ki ba nou privilèj sa ki ba nou opòtinite sa donk jodia mwen la pou m ankourajew pou w li pawòl Bondye. Mwen la pou m ankouraje w, pou m motive w pou w li la pawòl de Dye. Donk mwen envite w a li tèks sa ansanm avèk mwen, Jozye chapit premye vèsè 8. Jozye chapit premye vèsè 8 nou di, Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Kar set alors ke tu y aura du succès dans tes entreprise. c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Je reprends le verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu se yon zouti extrèmeman pwisan. E pawòl Bondye, m pa wè kijan m ta ka eksplike w sa. Se yon fòs, se yon pwisans, se Bondye menm. E m vle atire atansyon pou m di w ke, Lè Bondye ap kreye, Bondye kreye par la parole. Donk la parole elle même c'est une puissance créatrice. C'est une puissance créatrice la parole. Donk la parole genyen diferan nivo. La parole gen diferan nivo. Donk lè nap pale ke se liv de la lwa ne se lwa pwen de ta bouch etsetera donk nou pap kapab nou pap konsidere tout nivo de la pawòl nan nan videyo sa men ya se kon apèl le logòs ya le rema ya le logòs ya le rema e ya se kon apèl egalman la pawòl ekrit la pawòl revele la pawòl enkarne. Lapawòl ekrit, lapawòl revele, lapawòl enkarne. Lapawòl ekrit, se la bib, se livre. Liv sa ke ou genyen lakay ou. Lapawòl ekrit, donk sèt gen diferant vèsyon ladanl, ou kapab gen semeur, ou kapab gen lwi segon, ou kapab gen skòfil, ou kapab gen tonmsonn, ou ka gen la bib eksplike, ou ka gen la bib an kreyòl, ou kapab genyen nikodèm etc. An pakèt vèsyon ki te kapab egziste. Se la parole écrite. Se le logos. Men dan le logos y a le rhema. E kite m atire atansyon pou m di w ke yonn nan bagay ki fè ke èdmi an goumen anpil Pou mwen menm avèk ou pa entèrese avèk la pawòl se paske l konnen pwisans ki genyen dan la pawòl. Li konn ki otorite ki genyen dan la pawòl. E le jou ou mwen menm avèk ou deside bay enpòtans a la pawòl de Dye, donk lavi nou ap chanje, lavi nou ap transfòme e n ap yon boul dife devan ènmi an. Le jou ou mwen menm avèk ou deside bay enpòtans a la pawòl de Dye, n ap mennen yon lòt vi, egzistans nou ap gen yon lòt sans. Donk se pa yon mesaj, nou pa nou pa nan yon asanble, nou pa nan yon kilt pou n preche yon mesaj su la pawòl. Nou p ap rantre dan lè detay, men ti videyo sa objektif la se ankouraje w, se bouste w, pou kapab akòde yon plas spesyal, yon premyè plas a la parole de Dieu nan vi ou, nan egzistans ou. Si ou vle reyisi, si ou vle fè siksè nan sa wap antreprann, kòmanse pa akòde premyè plas a la parole de Dieu nan tout ti detay nan lavi ou. Paske, tèks la di nou, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dèfwa w ap kouri pou al travay, ou fè jounen an nan travay, men poutan ou pa janm sonje pou w te li yon tèks, pou w te li yon vèsè, men w ap kouri pou w al travay. Men anpil fwa travay la pa rapòte w gran choz. Men kòmanse pa bay Bondye premyè plas, kòmanse pa met Bondye an priyorite, kòmanse pa mete Bondye an priyorite e m garanti w ou pral kòmanse pa wè de chanjman, de transfòmasyon ki pral kòmanse opere. Jis kòmanse pa met Bondye an priyorite. Donk pandan w ap kouri pou w al travay la, Sonje mete Bondye an priyorite. Pandan wap kouri pou al louvri biznis lan, sonje mete Bondye an priyorite. Paske ou pap ka fè siksè san Bondye. Donk anpil fwa nap kouri dèyè siksè, nap kouri dèyè reyisit, men nap kouri dèyè siksè, nap kouri dèyè reyisit san Bondye. San Bondye. Anpil fwa nou kwè ke nap fè dè efò, se efò ke nap fè yo kap fè ke nou fè siksè. Men petèt ou kap gade anpil moun ou panse ke yo fè siksè, se ou menm ki panse ke yo fè siksè. Men o fon, yo pa vrèman fè siksè. Pa gen siksè san Bondye. E se sak fè nou ankouraje ou. Bay pawòl Bondye premyè plas nan lavi w. E nan nou remake ke èdmi an kreye anpil distraksyon pou mond lan jis pou nou kapab ekarte nou de lesansyèl. Anpil, anpil distraksyon pou nou kapab jis pase akote de lesansyèl, akote de se ki èt enpòtan. A kote de se ki est indispensable pour notre vie, pour notre reussite. M ankouraj yon jèn gason k ap gade m la a, pran ti tan pou la parole de Dieu. M ankouraj yon jèn fi k ap gade m la a, pran ti tan pou la parole de Dieu. M ankouraj yon dam k ap gade m la a, yon mesye k ap gade m la a, pran ti tan pou la parole de Dieu. Sa vo la pèn deseye. Eseye pran ti tan pou la pawòl de Dye. Eseye pran ti tan ap memorize l, ap medite sou li, ap rimine l. Epi wa banm nouvèl. Wa di m kijan w wè lavi w. Kijan w wè, kijan w wè egzistans ou. Wa di m kijan sa ye. An nou priye Bondye. Senyè nou di w mèsi. Mèsi pou ta pawòl. Mèsi pou chak moun ki tap gade videyo sa. Mèsi pou chak moun kap patajel avèk yon lòt Senyè ke pawòl ou kapab genyen otorite sou lavi nou ke nou kapab mennen vi nou Senyè o regard de ta parole e konsa lavi nou kapab chanje lavi nou kapab transfòme Père mèsi porske ou motive yon kè jodia a bay plis enpòtans a pawòl ou o non de Jezi Amen.